Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jis avan mwen kòmanse emisyon sa jodi a la fò m di nou ke ebyen genyen yon ti pitit fi ki li menm ki te lakay li. Se yon demwazèl ki ka nan 13 an yo konsa. Ebyen fò n di ke sa fè kèk jou la depi ke ti pitit sa li menm li kite lakay li e ke paran li ap chache li toupatou. Depi lè li kite kay la m ta kapab di se yon gou amè pou tout moun ki nan kay la men m te swete ke yo banm yon foto ki plis lizib. Son non se Britani Sara ki te abite nan Dèlma 75 rue Durandis kòmsa nimewo 28. Mèsi pou tout moun ki ap ede nou chache ti demwazèl sila. M gen anpil enfòmasyon mwen pote pou nou nan kad emisyon sila, men gen revandikasyon tou. Mwen prale nan seksyon kominal Sodo, yon seksyon kominal, twazyèm seksyon kominal nan zòn sila. Men jistavan fò m di nou ke dosye sa yo m pa tèlman renmen antre lade yo. Men se yon mannyè, si m te kapab pèmèt ke 2 gwoup yo antann yo se t ap byen. Paske tande byen sa k pase a. Sa gen 4 ou 5 an depi ke gen yon sitwayen ki li menm aletranje, li fè konfyans avèk yon Ayisyen, lè sa misye te Ayiti, epi sitwayen sa fè l achte yon tè anlè a. Donk, moun ki aletranje a, misye se yon pwòch mwen, men m te di misye ke m pa renmen antre nan dosye sa yo. Alò moun ki fè l achte tè a, non li se yon sèten de Calixte Doriska. Aktuellement, misye ap vive ak madam ni, Miami. Mè madam nan, te o kouran. Madame Calixte la. Alors, le citoyen, il a dépensé environ 53 000 $ amériken pour l'achat d'un terrain. Si mi s'y a été fait ça, parce que li gagne euh, Calixte en pile confiance. Sa se mal tourne. Sitwayen an li menm li pran nan panzou. Ebyen misye di kisa m kapab fè pou li. Alò m vle ke sa se premye pati an. M ta kapab di doleyans premye pati an. Men aparaman nou menm nou kite pòt louvri pou Calixte ansanm ak madanm ni Calixte Dorisca. ak madanm ni, yo menm tou yo kapab bay vèsyon pa yo sou dosye an. Paske m gen mesaj ki vin jwenn mwen kote ke Calixte reponn misye, paske misye konn ap voye voice bay Calixte, li di kan menm m ap touche kòb mwen an, li te mèt to ou ta m ap touche l. Epi Calixte di l, si m pa t pèdi wòl mwen pou m t al regle bagay pou ou ti frekan sa yo w ap vann nan mwen t ap gentan achte yo nan men w deja. Se twòp move bagay ou di m ak bouch ou. Ki fè se kòb ou pou w tann. Donk misye di l ap bay kòb la aparaman. Mwen pa nan afè tè avè w ankò. Kou kòb ou a pre, m ap fè w konnen epi lè sa a n ap wè ki moun ki ka trase egzanp. Mwen te chwazi pa t reponn mesaj ou pou rezon pa m. Lè m pre pou ou, m a fè w konnen. Antouka, sa se repons Calixte voye bay sitwayen sa a. Men fò n di ke nan dosye sa a genyen plizyè moun ki temwen. Tankou pa egzanp yon sèten de Claire ki li menm ap viv nan New York. E anpil moun sa yo ki temwen an, yo vin, m ta kapab di deklannche yon sòt danimozite anvè oubyen alega Calixte. Paske yo estime ke men se pat twò nòmal. Antouka Calixte, Dorisca, nou panse ke nou kite espas pou ou rele nou oubyen voye yon voice ba nou pou eksplike nou jan dosye a ye a. Gen kèk voice ki te pati pandan nèg yo ap diskite, nou ap pataje voice sa yo avèk ou epi nap tounen tou swit pou lòt dosye. Mwen e bagay vòlò wap regle sa w di ou li tout mesaj mwen yo san repons pa vre mwen e bagay vòlò wap regle humm si m te tande Rosine avan Rosine te di m se vòlò w ye but mwen menm son sentoma m ye paske m konn jan m aksyonè ki fè m ba w kòb sa konsa piga w panse ou bon sou mwen non sèm fanm. Kwèm si w vle piga w pa mete nan tèt ou bon sou mwen paske map jwenn lajan m nan kanmenm yon jan oubyen yon lòt kwèm si w vle Calix map trase yon egzanp sou ou wè wè tout pasyans m genyen kwèm si w vle e pou m ka swiv ou byen wi pou m ka swiv ou byen si se yon bon jan vòlò w ye wi wè pasyans sa yo e pou lè map kwaze avè w lè m kwaze avè w fas a fas pou pa gen anyen ou ka di m wi. Kisa fè m pran pasyans konsa? E pase m ap kwaze avè w fas a fas. M manke w plizyè fwa, men m ap kwaze avè w fas a fas. Kwè m si w vle. Vòlè. Kounye a, jodi Thanksgiving sa, pa vre? Kounye a, ak ki konsyans ou menm ak madanm ou pral chita sou tab pou n ap manje tèki, pandan nou konnen nou kase menm, nou kase menm, nou pran tout kòb sa? Wap di m pa pale bay tè pa pale bay sesi e kòb mwen an mwen pou ta ban mwen pou ta fè m pou ta fè m pou ta fè m panse yon lòt jan ou wè sa m di w la a se yon kòb pral gen 5 an deyò ou wè sa m di w la kounye a wap pale m wap chante m chant a mwa a ki konsyans ou pral chita sou tab ap manje pandan se tan w konnen e pa ni vòlè m vòlè kòb la e pa dwòg mwen vann se redi m redi fè l a ki konsyans. Chen m pran sote M pran sote yon nèg ki gen konsyans wi papa Sa se kòb fèt di Madanm ou ka di w sa E m kwè w kòmanse travay Ou wè jan kòb fèt di Imajine w m al gen tout kòb sa genyen 5 an deyò Kounye a w ap di m o M ap ale w de tè w ap remèt mwen kòb mwen Ok Alright Oh ki vle di misye gen 53 mil dola nan men li epi li pap moute li pap desann li kenbel nan fif li humm ala koze papa m kwè sa ka nan nenpòt 4 an pral 5 an la wap wè sil pa gen 5 an Banm fon kout tèt nan Sodo. Sodo se nan departeman du centre se sa wi. Lè w pran Sodo, Miranbalè, Boukan Kare moun sa yo alò zòn sa yo se nan ba plato se sa. Bon genyen yon zòn nan Sodo a la bagay la m ta kapab di grav pou moun k ap viv nan twazyèm seksyon koup madigra. Ou wè sak bèl la? Alerte mwen an, ou konn premye moun map voyel bay? Nèg ki kontwole zòn sa. Genyen yon tribi ki kòmande zòn sa, yon tribi de nèg ame. Men nèg sa yo ekoute, yo ap fè anpil ekzaksyon anlè a. Tanpri mesye, m swete ke aprè emisyon sa, konsyans nou kapab touche nou e moun twazyèm seksyon koup madigra kapab rale yon souf. Paske. Gen anpil moun ki pale tou ba, men gen anpil moun ki yo menm tou di bagay la pa kapab kontinye konsa. Depi lè baz sa vin tabli anlè a, gen anpil moun ki mouri. Tout non yo vin jwenn mwen. Men, wè nan dosye sa yo mwen m toujou pran prekosyon paske m toujou panse ke nèg k ap fè ekzaksyon sa yo y ap rive yon bon maten yo di tèt yo a, an nou bay moun yo vag. Paske moun yo tou pre nou, se vwazen nou, nou ko abite avèk yo, an nou ba yo yon chans. Se sa k fè. Mwen pa bay ankenn non. Men, mwen ka bay non kèk moun ki deja mouri anba furè mòtifè nèg sa yo. Eske nou konprann? Pa egzanp, m kwè genyen, an m chache pou nou, gen André Paul Delva ki mouri m kwè se nan dat 2 novanm 2021. Sa vle di nèg yo ap frape lontan. Genyen anpil moun ki te mouri nan dat samdi 23 jiyè a. Genyen Dalens Prenvil ak Prenvil Robenson Robenso konsa ki mouri. Nèg yo ap asasinen moun, y ap vòlè bèt. Donk nou ta kapab di se yon sitiyasyon ki anpil. Nou kapab petèt nan yon lòt emisyon vin avèk lòt non moun ki mouri yo pou nou. Men m panse ke. Leta gen dwa nan sitiyasyon difisil oubyen fè prèv doubli li pa voye je sou twazyèm seksyon Lakoup Madigra nan komin Sodo. Men antouka mesye, kòm se nou menm k ap feraye anlè a tanpri bay moun yo yon chans. Oke frè m yo! Antretan genyen 6 endividi. La polis mete anba kòd wikenn pase a nan departeman di santr. Moun sa yo ta enplike nan gang 400 mawozo ki ap opere nan kwadèboukè dapre yon nòt otorite la polis. Trak la ap rapousib kont gang ame yo. E se nan plizyè nivo e ki ap etann li tou sou plizyè departeman kote nèg sa yo al chache refijye. Nan sans sa, nan Plato Santral, Lapolis Nasyonal Dayiti pwosede ak arestasyon 6 endividi prezante kòm etan prezime gang 400 Mawozo ki ap opere nan komin Kwadèboukè. Lis moun sa yo ki arete se, Cherélus Mackenson alyas Ti Kanada, 38 lane, yo arete li nan komin Las Caobas. Genyen Dony Camille, 34 an, ki ta li menm patisipe nan asasina enspektè Reginald Laleau. Genyen Sena Jean Yves alyas Pouchon, 40 an, prezante kòm chèf de gang ki ap opere nan lokalite Domon, nan Mirbalais, se yon alye 400 Mawozo, yo t ap chache li nan departeman sila a. dapre sa lapolis fè konnen. Genyen tou Fontus Manisil, 36 lane, prezante kòm etan madanm yon sèten Sena, Lubin Marie Vinchel, 25 an, madan Dony Camille. Gen Orelien Edith, 64 lane, ta sanble madanm Yon sèten Fantom ki li menm ebèje prezime bandi sa yo ki fè pati 400 Mawozo. N ap raple nan dènye jou sa yo, plizyè manm gwoup sila a jwenn lanmò yo nan echanj de tir avèk inite nan pnh lan, pami yo kòlèg Ti Jordany ak anpil lòt ankò. Avan m pase nan lòt koze yo, m genyen yon revandikasyon ki sòti tou dwat nan Pòdepè. Sou kesyon fermeture dwàn port de paix a, fermeture provisoire apparemment, ebyen fòn di ke c'est un coup dur pour les gens qui habitent là-bas. Se nan sans sa a gen yon sitwayen ki li menm nan zòn nan, se ta kapab yon pèsonalite tou, ki li menm voye revandikasyon sa a, e m ta kapab di se yon revandikasyon ki fè eko ak grand revandikasyon popilasyon an pou di ekute leta retounen sou desizyon sila an tande. Bon, sa mwen te vle fè pase kòm mesaj, sè ke mwen menm, mwen di kote Pòdepè, Nòdwès peyi an. Donk, nou menm a Pòdepè, nou kapab di nou se de moun ke lèzotorite ayisyèn toujou trete an paran povre. Ok e sou pretèks ke nou menm nou gen de nou viv de dyaspora e ayisyèn nan e jounen jodi a gen yon bagay ki ap chofe atè an la e konsènan dwàn pòdepè an ke e otorite ayisyèn yo vle fèmen sou nou. E nou menm nou vle leve vwa nou pou nou di ke kou sa li menm li pap pase. E nou vle fè mesaj lan pase pou nou di mesye Ariel Henry jan l konte fè bagay yo li pap bon pou nou. Silvouplè, silvouplè eseye fè yon detour sou sa ke yo vle fè moun Pòdepè. Paske nou menm nan Nòdwès peyi a nou pa depann de leta. si ou pèmèt mwen RL Prod, nou pa depann de leta paske nou menm e yo toujou konsidere n tankou se dènye e moun yo ki nan dènye pwent peyi an donk gon respè ke yo menm a Pòtoprens yo pa ban nou fason n fonksyone m pa konnen e ki koz gen kèk nèg ki fristre e jounen jodi an pa rapò ak dosye e zam ke yo jwenn nan dwann nan, minisyon ke nèg yo jwenn, nèg yo estime ke e nan pò sa a, se de dezòd k ap fèt, e donk yo deside pou yo ta fèmen l. Donk, nou menm a Pòdepè, nou di ke nou swete ke Ariel repanse bagay yo paske lojik sa a nou pa mache ladan l, kesyon pou vin fèmen pò a. ok epi m panse ke se pa premye pò ki ke sa map pase ke minisyon ap pase e se politik ke nèg yo ap fè an piske yo remake nòdwès gen de sitwayen pezib e se bagay ou ka remake tou RL prod depi ke Ou wè politik a fason e fason ke politik an vini nan peyi an wap wè e a pòdepè nou menm nou gon lòt fason ke nou fonksyone gon fason ke nou pa fè enjerans e nan sa kap fèt yo donk e jodi an si mesye yo konte fè bagay lan konsa m panse ke nèg yo montre klèman ke pèp ayisyen yo pa gen bezwen nou yo vle ekstèmine nou kòm pèp. ok donk yon kote imajine w RL Prod pou ta fèmen dwàn pòdepè pou nou pral nan ale senmak e swa gonayiv e pou pou nan chèche kichòy e ki sòti aleksteryè ke yo voye ban nou ou wè nan ki ou nèg yo mete nou sepandan nèg yo gangsterize peyi a tout kote yo gen bandi yo epwi E nèg la e nèg yo dè fèmen pò a sou nou, sepandan, e menm de lè w ta di ke ou pral chèche yon bagay e nan dwàn Gonayiv, nan dwàn Sen Mak, Ti Bwa Dò pa bò pase, kòman w ap fè, Savyen ap bò pase? Sa vle di, e nèg yo mechan anvè pèp la, yo vle ekstèmine nou kòm pèp, yo vle pou lafen touye nou tout. Donk e m konnen RL Prod wap fè yon bon travay, ou gon gwo platfòm. Donk ou ka fè mesaj sa pase pou nou. E demen jedi kap 9 lan, e moun Pòdepè pral pran lari an, ok, pou nou di non avèk sa ke yo vle enpoze nou nan vil Pòdepè. E deja mwen di w mèsi RL Prod, m espere ke ou fè mesaj lan pase pou nou. Mèsi. en vue de créer un pôle financier au sein des parquets près les cours et tribunaux de la République. Monsieur le représentant du Premier ministre, je sais combien cela tient le Premier ministre à cœur. Il m'en a parlé si souvent. Je souscris pleinement à sa volonté et je prends l'engagement solennel de travailler à lui donner pleine et entière satisfaction dans le cadre de la loi. L'organisation de cette conférence m'offre l'opportunité d'annoncer déjà à la communauté des hommes de loi que bientôt il sera mis sur pied une matrice permettant d'évaluer la capacité, la performance et les résultats de tous les parquetiers sans distinction aucun dans le système judiciaire. Il ne sera plus question du favoritisme. Les commissaires du gouvernement assureront eux-mêmes leur avancement à partir de leur efficacité qui sera quantifié régulièrement. Pas question de mandat pour les parquetiers. Du tout. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner à la meilleure attention des participants, étrangers et nationaux, Nan kad konferans entènasyonal sa a sou kreyasyon pòl jidisyè espesyalize, aktivite sila a reyini divès aktè nan aparèy jistis la, reprezantan Nasyonzini dwa moun, politik epi manm nan gouvènman an, lit kont koripsyon ak sibèkriminalite, vyolans seksyèl se 2 nan zouti majistra yo pral itilize pou pèmèt jistis la vin pi efikas selon met Ikenson edume qui c'est président réseau national magistrat haïtien yo. À cet égard, il nous a paru nécessaire de créer deux pôles de spécialisation de la magistrature. Le premier s'occupant de la lutte kont la kòripsyon, de sibè atak, de sibè kriminalite e le segon de la vyolans seksyèl, de krim seksyèl komiz sur les femmes et les enfants par les groupes armés, des fraudes fiscales, des crimes économiques et financiers. Anplis vyolans ak aktivite gang yo, li nesesè pou aksan mete tou sou krim finansye ak krim ekonomik yo, Car ces crimes sont souvent liés aux crimes financiers et de corruption qui soutient les activités de ces gangs. Bò kote pa l, minis jistis ak sekirite piblik la, mèt Berto Dorcé, fè konnen aktivite sa a make yon tounan desizif nan modènizasyon sistèm jidisyè ayisyen an. met Alex Richard. Le sujet dékoulant de la thématique centrale retenu, la nécessité d'instituer des pôles spécialisés dans un système judiciaire, et qui seront débattus au cours de ces assises marqueront de toute évidence le début d'une nouvelle ère de la justice haïtienne. La création de ces pôles passe inévitablement par la mise en place de structures légales adaptées à cette nouvelle approche. C'est dans cet espace de réflexion que vont sans doute se dégager certains éléments concourant au renforcement des initiatives vizan la modernizasyon de la justis an Haiti. Na preaple aktivite si la realize, nan yon konteks, kote gang ame pran kontwòl palè jistis la ki se senbòl enstitisyon jidisyè a depi plizyè mwa. Peyi a gravman malad e pou geri yon malad fò chèche remèd adekwa. Ò il sanble ke de pli zan pli le drame ki envizib se ke nou pa ka jwenn remèd pou gerizon. Nou pa al nan sous. Ou wè gen de maladi lè w an pwovens ou genyen li, yo di w kòm abitan se pou w bwè dlo sous la. Quelle est la source qui peut nous sauver? C'est le desalinisme. Ki sous ki kreye peyi a. Jean Jacques Dessalines le grand le premye janvye 1804 li ta di, Si nou fè blan retounen lan peyi a, se sra une fwa de plis pou nou divize. Le peyi è pwofondeman divize. O moman ou nou parlons, leta n'existe plus. Malgre lèzane pase dan lèzinivèsite pami lè pli selèb Dayiti, inivèsitè nou yo, entelektyèl nou yo pa ka jwenn solisyon ki enpoze l. Pou ke nou retounen a sa ki fondman nasyon an, Linyon fè lafòs. Ti Desalin, ti Petyon, ti Lamouderans, ti Yayou pa ta ka fè gwosè bagay sa a ki fè ke nou tout la nou la a. Mwen menm chak maten lè m leve, m limen yon bouji pou Desalin, yon bouji pou Kristòf, yon bouji pou sesi, yon bouji pou sela, nou konn poukisa? Se gouvènman ki pran, piye, ravaje, detwi, li pa kite anyen. Men mesye nou paka pran bèf la pou n souse tout lèt li menm kakas la nou pa kite. Sè la te tyen aske l vin ba l sipò e se a se tit ke nou tout te la a e lè yo pa t vle nou antre e ke m antre m al kote jij lan m mande li pou li pèmèt nou salye Robinson. Se ce qu'il a fait, il a accepté, e sak fè wè nou te rantre 2 pa 2 pou nou te kab al salye Mèt Robinson, nou jis te wè gon frè nou te gen zye li byen wouj, ce qui te afekte nou anpil, e nou bay akolad dizaj yo, frape do, moman de rekonfò, mouvman de rekonfò ke nou toujou bay nan moman sa. Epi nou sòti. Ou wèm la lan lakay yo bon yo pa gen dwa aretel si yap fè dwa fòk li ta libere ou konprann si yo pap fè dwa son lòt bagay yap fè nap tann yo toujou pou nou wè ou konprann paske si yo tap fè dwa depi o nivo de habeas corpus lan yo tap lagel kit yo tal fon lòt enstriksyon pou enstriksyon sa te legal e te reprann. Ou konprann? Se enstriksyon yo pa fè, e annik parèt dcpj pa gen dwa arete moun. Sa a se pou nou konnen, nou tout se Ayisyen nou ye, gen de pwosedi dcpj ap fè, li pa gen dwa pou l fè. Mèt Robinson Pierre Louis, se pa li ki nan trafik dam nan. Li akize li de trafik denfliyans. Se sa a ki se yon lòt bagay. Ok? Donk li kapab, li gen domisil koni, li gen tout bagay li, donk yo kab lage l epi pou l vin reponn a chak fwa ke yo bezwen l. E lè pou yo jije l la, si yo ta jwenn li koupab, y ap pran l. Ou konprann? Pa gen anyen k di ke yo pa ka lage l la. Si y arete Robinson dèske l ap egzèse pwofesyon avoka l, m menm gen enpresyon gen lè Robinson gen lè pran madanm kèk nèg, gwo chèf, daprè mwen, epi yo fè yon konplo pou yo arete l. pou yo fèl peye sa bon e pa sa m di non men m tèlman pa wè anyen nan dosye an dosye vid ki gon bann alegasyon ladan l premyèman yo di Robinson enpòte zam bon ou pa ka fouti moutre m okenn papye gen non Robinson ladan l Robinson pa enpòte zam dezyèmman yo di Robinson Ap fè trafik denfliyans. Robinson pa minis, Robinson pa chèf lapolis, li pa direktè, li pa anyen. Donk kòman pou l ta ap fè trafik denfliyans? Yo di Robinson e gon lòt bagay yo nye ankò, yo di wi, asosyasyon de malfèktè. Bon, mezanmi, koute byen sa m ap di nou. Èske yon moun ka di, le mo asosyasyon tou vle di omwen de moun. Bon ya rete Robenson pou kont li. Li a kòman Robenson nan asosyasyon avèk tèt li? Ce que je ne comprends pas. Sa k soti bon nou mande jij la pou l voye misye lakay li imedyatman paske an prensip jij la te do voye Robenson lakay li. Ce ke l pa fè. Mentnan nou menm bon wi bon ok mentnan nou ba l yon La procédure c'est que m ba li l, li gen pou l kominike komisè gouvèneman li pou sè konklizyon. Kòd enstriksyon kriminèl la pa di ki lè, men jij la ta sipoze fè li, piske moun nan li nan prizon, li ta sipoze fè li rapid. Ayiti pa t la pou l te kontinye, pou l te pase sa l ap pase jodi a la. Ayiti pa t la kòm peyi pou l t ap soufri konsa. E jodi a nou etone nou wè se jodi a OEA pran konsyans pou l di ke sa k ap rive Ayiti a yo pou bokou ladan l. Wi se vre yo pran konsyans men nou menm n ap pwofite mande yo kòm yo fè sanblan yo pran konsyans n ap mande yo pou yo fèmen zam fèmen vàn zam nan pou nou. Pòt kap pase zam de Etazini a antre Ayiti a fèmen pòt la pou nou. Sous kap koule kap pwodwi zam ki soti Etazini pou antre Ayiti a bouche l pou nou paske nou bouke. Nou bouke. resevwa kadav oubyen wè kadav moun ap tonbe moun ap mouri tout kote nan peyi a. Jodi a nou menm onivo onivo opozisyon popilè nou estime ke e n konstate se yon vyolans sistematik e n ap di nou tande e n aprann moun k ap di ke opozisyon popilè pral fè ensitasyon a la vyolans lòske n ap mande popilasyon ayisyèn nan pou pran beton an Men, ki pi gwo vyolans ki kapab genyen lòske goud la te a 90 goud, dola te a 90 goud, jodi a l monte a 145 goud. To enflasyon an te a 14 pousan, jodi a l monte a 29 pousan. Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen ou ka fè sou popilasyon an lòske ti glòs luil la ap vann 60 goud? Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen jodi a la anpil fwaye kraze Paske mari yo pa ka reponn a bezwen fanmi an, madanm yo kite yo. Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen lòske n konnen yo asasine Antoinette Duclaire, Yveline Sincère, Mèt Dorval? Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen lòske lentènasyonal, klas politik tradisyonèl kowonpi a avèk yon franj nan sektè prive salòp la, lè yo met ansanm yo gagote 4 pwen 8 milya lajan Petro Caribe? Di m non, ki pi gwo vyolans ki kapab genyen? Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen? Lòske madan Sara yo, manman, matant nou, te konn òganize yo anba lavil la, men jodi a la, yo boule depo yo, boule mache yo. Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen? Ki pi gwo vyolans ki kapab genyen? Lòske depite, senatè, direktè jeneral, prezidan, yo pran bèt jenn nan, lè yo vin chèf, y ap chanje kondisyon de vi yo. Efektivman, yo chanje kondisyon de vi yo, jodi a la, yo ba yo zam. Nan tout katye popilè yo, se fwontyè. Di m ki ki pi gwo vyolans ou ka fè sou yon popilasyon konsa? Ebyen nou menm, onivo opozisyon popilè, n ap di popilasyon ayisyèn nan, nou erije tèt nou an avangadist. Wi nou konnen, nou konnen aksyon malonèt. Klas politik la kreye atravè opoisyon an nan peyi a, li kite yon gronmè lan bouch yo, nou konn sa. Men pa bliye ke nou pa gen yon sosyete estatik. Donk, fòk gen lajenès ki pran relèv, paske sa n gen jodi a, yo oblije chanje. Jounen jodi a, nou konstate depi PM defakto Ariel Henry monte sou pouvwa a, lavi a vin pi di. Pèp la tonbe nan yon mizè nwa. Yon soufrans atwos, lavi chè, grangou, menm yon pla cho pa jou pèp la pa ka manje. Nou konstate se koripsyon ak enpinite k ap taye banda nan peyi a. Movèz gouvènans ki pèmèt ke gen gang, bandi ame nan tout katye popilè k ap fè masak, touye moun. boule moun tou vivan. Lè nou gade sa ki pase dènyeman la nan wikenn nan Laboul 12, kote bandi ame san fwa ni lwa pran yon ansyen senatè aktyèlman ki se yon direktè EPLS nan peyi a, akonpanye de yon chofè l, yo touye l, yo boule l viv. Kèl krim odye! Nou kondane zak baba sa a. Fòs opozisyon di, Tout zak kap fèt andan peyi a, tout krim ki kontinye ap fèt andan peyi a, responsablite a se Ariel Henry, premye minis defakto a, paske l pa ka dirije peyi a ankò, paske li pa ka frene vag ensekirite a, stope fenomèn kidnapin nan, ki fè moun pa ka pase matisan, yo oblije ap pase nan twou bwa awo, delma 12, Ebyen bandi ame Aurora a arive fè zak sa. Sa vle di oken kote anndan peyi a pèsòn moun pa epanye kèlkeswa moun ke w ye a. Nou konstate ensekirite sanglent sa mete dlo nan zye popilasyon ayisyèn nan. Se chak jou manman pi pitit ap kriye ap rele anmwey kot mari yo kot pitit yo. Kidnapin deta sa. Li fin dekapitalize klas mwayèn nan, jounen jodi a nou wè plis moun antre nan chomaj, paske moun ki nan klas mwayèn nan ki ta kenbe biznis yo pa ka la bòkò, paske yo fin yo gentan dekapitalize, yo apovri, sa ki pati pati, sa ki ret isi oblije fèmen biznis yo, e sa nou konstate, lajan ap monte pi wo, jounen jodi a ou bezwen 140 goud, 145 goud pou yon dola ameriken. Nou di nou pa ka rete ap gade Ariel Henry ki kontinye ap bay ensekirite a jarèt chak jou pi plis anndan peyi a. N ap mande pèp ayisyen an pou yo kontinye rele bare dèyè Ariel Henry avèk tout alye l yo tankou sdp, Fusion, Verite avèk tout lòt pati politik ki akonpanye l yo. Donk, popilasyon ayisyèn nan di li pa ka kenbe ankò, yo prè pou yo antre nan mobilizasyon. Manman pitit, papa pitit ap kriye koz bandi k ap mete latwoublay nan katye popilè yo. Chak jou, ou tande se yon komisyon, se akò k ap rankontre avèk akò. Ebyen tout akò sa yo, se rankont y ap fè pou yo kapab blanchi tout richès peyi a, se rankont k ap fè pou yo blanchi kòb ki te debloke pou te kapab rekonstwi Gran Sid la. Epi tout kòb sa a rete nan men Ariel Henry, l ap blanchi l avèk alye l yo tankou sdp, Fusion, avèk lòt pati politik yo. Donk, nou di popilasyon ayisyèn nan, pou yo leve kanpe. Paske ensekirite a kontinye ap taye banda anndan Gwadèboukè. Li kontinye ap taye banda nan Belè. Donk. Matisan, moun ap mouri, Belè moun ap mouri, epi nèg yo pa janm di anyen, Site Solèy moun ap mouri yo vin avèk traktè kraze kay moun yo, Ariel Henry pa di anyen. Jodi a la fòk nèg yo sispann fè twit, chak sak pase anndan peyi a nèg ap twite, twite, twite chak jou. Men jodi a la twòp twit sa yo pa itil popilasyon anyen, men se mete pye n pou n delivre peyi a, men malerezman kòm Ariel Henry pa ka fè okenn anyen anndan peyi an la, Manda l fini, pèp la pa rekonèt li ankò, se kite pou l kite tèt peyi a pou y ale. Ebyen donk mwen m ap tou pwofite voye senpati bay lafanmi Yvon Bustrèt ansyen senatè Sid lan ke bandi kabronize l nan machin li. Ebyen tout sa ki rive la a se akoz Ariel Henry pa pran responsablite l, se pa rapò ak jistis ki la a, se yon jistis kòwonpi, se yon jistis ki nan bay zam anndan peyi a pou kraze peyi a, kidonk se pa rapò de tout krim sa a, se paske Ariel se yon manfouben avèk tout ekip li an, alò donk mwen rele gouvènman sa yon gouvènman manfoubinist, ebyen popilasyon ayisyèn nan di ke li kraze akò Penn nan, li kraze akò 11 septanb lan, li kraze akò Montana. Li di, youn nan akò sa yo pa po pote okenn rezilta. Se popilasyon ayisyèn nan ki pral pwopoze yon moun jounen jodi a la a ki pou di kiyès ki pral jere tranzisyon kreye tranzisyon de ripti an ki pou mennen peyi a kote l dwe mennen l lan. Donk, tout akò sa yo kraze, youn pa egziste ankò, popilasyon ayisyèn nan pral foule beton an jou k ap 14 dawou. Jou kap 22 dawou 2022 pou na debleye Ariel Henry avèk tout alye l yo pou nou kapab sove peyi a paske twòp moun kwi anndan peyi a, twòp san koule nan peyi a. Pati Agrikòl Ayisyen konstate se yon ti gwoup gang, asasen, dechèpiyè, kowonpi jouk nan mwèl ki te fè pèp la konprann y ap batay, Pou yo. Poutan, se te pawòl pou fè ti bebe dòmi. Lè nou gade, PM Ariel Henry pa janm vire je gade nannan akò 11 septanm 2021 an. Li pase anba pye konfyans ak espwa siyatè yo, Pandan sitiyasyon popilasyon an vin pi malouk chak jou pi plis anba ensekirite, kidnaping, lavi chè, rate gaz. Kote ke anpil jenn fanm ak jenn gason ap kouri kite peyi a pa bann ak pa makòn, koz chomaj, lamizè, grangou, elatriye. Pou y al bouske lavi miyò lòt kote. Konpatriyòt sa yo rive mouri nan lanmè ak nan raje. Se twòp atò. PAH ap rele Anmwe! Anmwe! Se twòp atò. Twòp san koule anndan peyi a. Kanpe vàn lan pou malere ak malèrèz sispann kriye. Pati Agrikòl Ayisyen ap denonse tout movèz gouvènans nan Leta a. Konpòtman kamileyon yon ansanm dirijan platfòm politik ak òganizasyon politik sanwont, san koutya, malonèt ki asosye ap PM Ariel k ap banbile sou mizè pèp la. Kidonk, PAH anonse tout moun alawonnbadè, nasyonal kou entènasyonal, ke l koupe fache ak akò 11 septanm lan. PAH ap pwofite pou l di, Ayiti pa dwe peri. Ayiti p ap peri! Sèlman yon dyalòg nasyonal, sensè ant Ayisyen, konsekan, onèt ki kapab retire peyi a nan sa l ye la. PAH mande, prese prese, pou n retounen sou tab dyalòg la. Grenn bousòl nou, baton vyeyès nou. Ansanm, ann kole zepòl pou n sove Ayiti. Nou se Ayiti, Ayiti se nou. Nou se frè ak sè Ayisyen. PAH di, Peyi a bouke, nou bezwen rezoud tout bon kriz politik sa a pou n jwenn solisyon apeze ak efikas reyèl la. Viv dyalòg onèt ayisyen an, viv Ayiti! Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.